Nou depoze yon pwopozisyon o non di Pati Konstwi Lavi, nou pa depoze pwopozisyon o non de ankenn gwoup ame. Le prezidan di Pati Konstwi Lavi, Doktè Arison Ernest ke anpil moun konnen, li pat al nan primati kòm reprezantan ankenn gwoup ame. Li pa manb ankenn gwoup ame. Li pa ame ankenn nèg ak fanm. Li pa gen ankenn rapò avèk gwoup ame. Donk li pa al negosye avèk premye minis lan sou lòd ankenn gwoup ame. Nou te gen yon konvèsasyon ki konsène strikteman le Parti Construit la Vie, nou fè yon pwopozisyon. Donk, sesi etan di, y ap eseye asosye nou a yon gwoup ame pou kraze sa n ap fè a, e se de jenn gason ak jenn fanm ki sanble n k ap fè l. E se yo k ap pran pòz batay kont oligak, kont moun wouj, men se yo menm k ap kraze ti nèg parèy yo. E nou sòti la pou n batay kont yo tout, se pa pou granmesi n vin chita sou tab la maten an. Donk, n ape presize, gwoup ame y ap asosye n nan, gen yon nèg ladan yo rele Jimmy Cherizier. E si m pran telefòn mwen kounye an, m rele Jimmy Cherizier, l ap reponn mwen si l wè e mwen. Paske jisteman Jimmy Cherizier, misye leve Dèlma 6 tou timoun, misye pa nan laj mwen m pi gran, ok, m konnen tout fanmi misye, fanmi misye bi a fanmi m, misye al nan lapolis aprè, misye fon pakou pa rapò a kote l sòti, dayè s on nèg ki leve nan yon fanmi advantis, m konnen l trè byen, m di sa trè byen, s on moun li ye, menm jan tout nèg a zam yo se moun yo ye, paske pa gen moun k ap anpeche m pale nan peyi isit, m s on medsen, m s on psikyat, m s on travayè sosyal. M s on yon pratisyen an dwa, yon jurist. Odela, m pratike metye jounalis lan tou. Donk, m gen dwa m. E nenpòt blan k parèt devan m, yo konprann sa m ye. Ke lè m deplase, menm si moun isit pa twò konprann. E si gon moun ki ka travay sou peyi ak tout pwoblèm yo, m se youn ladan yo. Men annatandan, yo poko konprann sa, m pa ladan. E sa nap pale la nou pap pale de batay pou pran pouvwa pou al nan pòs nap reflechi sou yon pwoblèm eben nan sans sa Jimmy Cherizier lèm vin direktè adjwen radyo nasyonal e se misye ki te vin responsab sekirite m m vin direktè jeneral adjwen radyo nasyonal se li ki toujou responsab sekirite m m vin nan rtnh se li ki responsab sekirite m tout moun te konn wèl yo konn sa Sa vle di se mwen ki ta al mande ansyen direktè jeneral lapolis la Michaël Gédéon banm misye paske lè sa misye son nèg ki tèlman pa vle wè bandi yo te pral ba misye yon sanksyon epi m al pran misye e m epaye misye de sanksyon an paske mwen konn jan misye renmen lapolis jan misye onèt nan travay li li pa pè donk sa vle di m pran misye met avè m m te epaye l malerezman mwen viktim de menm sa l ap viktim yo. Epa menm moun yo, m pa bliye non. M pa pran zam aprè sa yo fin fè m yo. M te repliye mwen menm. Paske m pa t aprann metye zam. Misye fè chwa pa l, mwen m kontinye fè chwa mikwo, m fè chwa stezoskòp, m konprann moun, m pale a moun. M pa egri kont pèsonn, m pa atake pèsonn ki te fè m sa yo te fè m yo, m pa bliye. Mwen la setan aprè, m kontinye travay. Enben jisteman, jisteman, enben Jimmy Cherizier lè misye ap travèse anpil pwoblèm, li konn rele m, li konn rele m wi. Lè misye prale nan enspeksyon jeneral, m te di l al reponn kesyon wi, li te eksplike m poukisa wi, pou pwoblèm politik. Eben misye vin tonbe nan sa l ye la a. Pa gen moun ki ka fè m di m pa konn Jimmy Cherizier non. Jimmy Cherizier s on zanmi. Si l bezwen m kounye a l rele m, m ap reponn li. E si m bezwen enfòmasyon tou, m ap rele l. E si m nan pozisyon pou m fè yon entèvyou avè l, m ap fè l. Èske sa vle di m se yon gang? Enben, si Ayiti gen yon gang ki se yon doktè, ki se yon pratisyen an dwa, ki se yon psikyat, enben, Ayiti sove wi. Ayiti sove. Mentnan, sa n fè isit se detwi moun. E se sa yo fè misye. Donk mentnan, sitiyasyon misye se sitiyasyon misye. Mentnan jodi an, nou kwè ke Jimmy Cherizier pa voye m, misye pa ta ka voye m tou. Men sepandan, nou kwè ke fòk gouvènman an reflechi pou l jwenn yon solisyon. Fòk tout moun pale! Youn nan nèg ki t ap di tout moun pale se Eric Jean Baptiste. Misye pa la ankò. Mwen menm avan m pa la ankò, m ap pale. E m pral denonse nan semèn nan yon ansanm de moun ki kòmanse ap pèsekite m paske yo wè tout bon demach la li ta ka pote fwi. Gen de moun ki jisteman deranje paske yo panse geto se pou yo, yo panse se yo k kontwole nèg a zam, nou menm nou pa vin kontwole nèg a zam. Nou menm nou vin fè yon pwopozisyon pou ke nou ede Ayiti sòti nan sa l ye a atravè gaz ki pou gen nan lari pou lavi reprann. E se pou sa jisteman n ap fini pou nou di. Ak tout moun ki la. Ou wè? Gade. Gade ansanm de moun ki siyen kay notè Dosou sou Turgeau pou te mete pati konstwi ale lavi an plas, hein, 12 out 2017. 12 out 2017. E se la n toujou reyini pou n te prepare tout bagay. E le premye oktòb 2017, nou lanse nan Best Western. E pandan Ariel rive la, gen bay kriz politik, nou tante patisipe, Nan gwoup pou remete pati politik chita pou akò. Nou gen 5 an depi n egziste. Gen 2 vwayou, 2 delenkan, 2 nèg ki pè, k ap eseye asosye pati an a yon gwoup ame, avèk yon chèf de gwoup ame pou destabilize n. Nou pa pran nan sa yo e n envite laprès li dokiman pwopozisyon de sòti de kriz lan pou wè konteni l. N envite laprès jisteman konprann yon pati politik se dwa l pou l patisipe nan ede peyi l sòti nan yon sitiyasyon konplike. E se travay sa a n ap fè. Men nan sa fè twa kat jou, n ap resevwa de menas, de nèg ki prezante tèt yo kòm lidè politik anndan peyi an, de nèg ki konprann se yo ki gen kontwòl gwoup ame, Se yo sèlman ki ka pale, se yo, nou menm nou pa pè anyen, an atandan n rive nan stad pou n denonse yo, nou chwazi pale tou senpleman jodi an de pati politik lan, de pwopozisyon an, e n ap di ankò, nou pa reprezantan ankenn gwoup ame, nou pa t al pale avèk PM Ariel Henry de ankenn gwoup ame. Nou pa negosye anyen avèk premye minis Ariel Henry, nou pa gen anyen ke nou te resevwa, dayè ou wè moun kap pale yo pa menm oze pale de lajan nan tèks yap pibliye yo. Se youn nan ra fwa wal rankontre yon premye minis yap joure w men yo pa mete lajan ou te pran. Na konprann si n vle. Donk nap remèsye laprès ki ban n okazyon eksprime nou nan sikonstans. Osi difisil, osi difisil, e n panse ke jodi an se yon depa, se yon pwen de depa yon lòt batay ke n pral fè, e nou vle kontribye, nou vle kontribye pou va rewouvè, pou gaz sòti, nou vle kontribye pou gouvènman pran responsablite l. Nou prefere moun mouri ke n pale a moun. Nou prefere moun mouri ke gen gaz nan lari an, nan ponp yo? Nou prefere moun mouri pou nap pran pòz moral nou? Nou prefere nan loni yo chita ap site non gwoup ame, yap site non chèf gwoup ame, epi nou menm nou di nou pap site non yo, nou pap pale avè yo, pandan n pap pale avè yo, epi gaz la ap ret bloke, pandan n pap pale avè yo, moun ap kontinye mouri, yap kidnape moun, pandan n pap pale avè yo, peyi a ap vin pi mal, e chaje gwoup ame anndan peyi an. Chaje chèf gwoup ame an nan peyi an. Donk nou menm, n ape di pou nou fini nèt ke sa n pa janm tande yo, pawòl nou pa janm tande yo nou pral tande yo, e aksyon nou pa janm tande k ap fèt yo, yo pral fèt pou pèmèt ke jisteman nou sòti e nan sa n ye. Varreux te bloke deja 11 mwa de sla li te debloke. Donk sa vle di l pa enposib. Dezyèmman, nou fè yon pwopozisyon o non de yon pati politik rele Pati Konstwi Lavi, e nou menm nou se de dirijan de pati politik, nou pa nou pa manb gwoup ame, nou pa reprezante gwoup ame, nou pa ka pale nan plas yo, nou pa la pou nou pale nan plas yo. Gouvènman nou pa ka deside pou li, men nou kòm pati politik nou ekri l nou pwopoze l. Vwala le konteni. Vwala le konteni de la pwopozisyon. Si gouvènman an li li pwopozisyon an, li gade, li swiv li, l ap jwenn pòt sòti solisyon an. Nou ba w garanti. E nou menm, nou prè pou n fè sakrifis pou n pa la kèlkeswa moun nan ki vle tande n nan. Kèlkeswa moun nan ki vle tande n nan.